Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon jodi a se mèkredi 15 fevriye 2023 nap salye tout moun ki pran yon atachman tout afè enfayibl anvè chanèl sila alò se parti pou sèt emisyon yè swa gen yon videyo ki vin jwenn mwen sa dure 1 minit e 20 segond kote yo fè konnen si ou ta gen yon moun nan udmo nan nò tcheke sou li Aswè a paske video a te rive dan la sware paske genyen yon machin ki chavire yon machin polis e ebyen ta sanble bagay la pa tro grav paske nan video a nou tande genyen yon polisye ki ap pale men polisye sa li menm li denonse o grade yo paske genyen anpil machin ki vini pou neg yo ebyen se sak pa bon an yo lage nan men yo Dye swa louwe aksidan fet machin nan fe loupin ebyen. Pa gen yon polisye ki mouri. Ooh gras mèsi Bondye yon lòt fwa ankò responsab nan lapolis yo voye nou mouri nou gen 11 jou nan misyon lenbe jodi a yo vin leve nou men ki machin men ki kaka machin yo pran yo voye ban nou pou nou tal mouri pou fanmi an nou te pèdi nou nou la men gras a Dye nou pa mouri pandan se tan baz la gon machin tou nèf konprann m pa konn sèvis a kiyès lap fè. ki bòs lap desène nan vil la se kaka machin yo pran yo ban nou nou rive la se pa entèlijans chofè a pou l frape l nan mòn nan 4 polisye ki te nan machin sa yo tap mouri fanmi a yo ki tap pèdi men a kilè yo vin leve nou men ki kaka machin yo bay ou konprann yo menm yo chita lakay yo Yo voye ajan mouri. Men yon lè. Bondye ap di sèt ase. Sèt ase. Gen bon machin wi nan baz la. Men kaka machin. Yo voye. Yo voye moun mouri. Konpon. Se chofè a ki te fwape yon moun nan la. Wè sa map di w lan. Nèk yo wè. Nan vit. Nan vit nèk pase. Wè. Men moun nan. Machin sa pran. Gen gole desan la. Pa gen yon polisye ki tap gen la. Mèsi nèg Ibono yo. Mèsi. Mèsi. Polisye yo, lavi nou nan men nou. Desten nou nan men nou. Se nou menm ki pou pran desten nou an men paske jan n ap gade bagay yo la a se kòm si yo gade nou pou sa n pa ye. Yo trete polisye yo kòm de vilgè animal. Èske nou konprann? M konnen gen de nèg ki konn ap di la bandi gen kòb yo konn voye bay bandi an. Bandi an di, ki derespektan sa, sa se lajan byè wi. M pa konprann. E pi, yo oblije double kòb la yo voye ba yo. Men podyab polisye yo, ki yo menm anba raje, k ap eseye fè tou sa yo kapab pou goumen ak bandi, m pa janm kwè yo jwenn yon prim. Yon prim de risk. Sa ta vle di ke, polisye yo toujou lage a la bouchri. Gade kòman yon machin fè aksidan. Donk wa va imajine. Gang ap bay pwoblèm, polisye ap mouri, polisye nan move kondisyon, polisye ap mal viv. Kounya la, fò de tou sa, èske daprè nou menm, tout kondisyon pa reyini pou tout polisye antre kò yo nan gang? Konbay pou konprann wi. Paske. Se pa yon apèl n ap fè pou polis y al nan gang non, paske nou menm nou te toujou rete nan yon lojik, si pou peyi a sove, pou tout polisye mete tèt yo ansanm avèk bandi pou peyi sa a sove nou menm nou dakò. Obyen yo ka fè yon lòt chwa. ke tout polisye ki nan gang, paske gen ki nan ti gang yo rèd rèd, yo retire kò yo, epi yo fè bon batay la ak bandi. Men yo pap janm reyisi nan dezyèm lojik la, oubyen dezyèm paramèt la, paske genyen anpil gwo otorite ki yo menm, nan kole dèyè ak bandi. Sa vle di kelkeswa desizyon ki pran, yo retire kò yo nan kestyon rapò ki gen avèk bandi pou al batay. Hum, bagay la ap rèd. Sa vle di, se yon priz de konsyans ki pou ta gen kont bandi yo, epi pou polisye yo di y ap batay tou, epi yo fè yon fizyon. pou kapab rive rezoud pwoblèm sa ki gen la nan peyi Dayiti. Gantye nan detrès. Bandi anvayi komin Gantye. Anpil tire. Yo boule kay manman yon polisye. Je kwa ke le non de se polisye se Sakala. Yo boule machin polisye Brevil Fora. Bandi yo te atake misye deja. Yo kidnape moun lòt bò twou yo ale. avèk yon sèten de Dadou Fenelon. Enfòmasyon sa rive jwenn mwen, m di mezanmi, sa k ap pase konsa? Lè m al mennen ankèt, genyen yon sitwayen ki voye plizyè voice pou mwen. Men mwen p ap pase voice yo paske voice sa yo se nan yon gwoup de moun ki di ke ebyen jan bagay la ye la, genlè yo pral fè zòn gantye a tounen yon lokalite. Repiblik Dominikèn. Paske bandi ap sakaje yo maten, midi e swa. Bagay la rèd, yo pa ka kenbe. Yo pa kapab kenbe ankò. Yo di ke yo menm yo pral oblije poze may yo pou kapab omwen viv. e poze may la yon sèl inisyativ, fè zòn sa a anekse ak Repiblik Dominikèn. Paske si zòn nan anekse ak Repiblik Dominikèn, ap gen sòlda dominiken ki ap fè de va e vyen, donk bandi yo p ap kapab vin mèt e senyè nan zòn sa a. Kounye a sa pou konprann, kiyès ki fè atak sa a? Li pa lòt ke nèg 400 Mawozo. Men gon bagay pou n konprann byen, e yè! M toujou di sa, men yè Mèt Renòl Jòj, li avanse sou pwen sa tou pou l di ke, tande byen wi, yo te prèske pran sitwayen ki rele Lanmò San Jou a. Lanmò San Jou t ap mache de kay an kay. Li pa t gen yon kote pou l te rete. Sa vle di yon demè fiks. Paske li te an danje. Akote de Vitelòm ki t ap mennen operasyon pou te kapab pran Lanmò San Jou, men lapolis li menm tou Li t ap mennen anpil operasyon pou te kapab ratibwaze gang sila. M pa konn sa k pase. On bon maten nou leve, ebyen operasyon kanpe. Izo rele, li di Vitelòm, Poze. Zafè batay la nou menm nou pa ladan l. Depi lè sa a, Lanmò San Jou pa rèt tèt li yon lòt fwa. e li parèt kòm veritable superstar, dayè premye randevou se sur TikTok kote ke li fè plizyè video pou di li menm li se mèt plèn nan, ekoute an pti apèl a Natcom, Natcom si w pa ka fè travay la ebyen ou mèt retire kò w nan zòn nan. Brèf, se pou m di nou ke sa k genyen la a. Èske w pa janm di tèt ou ke leta li konplis? Pandan bandi ap anvayi zòn, pandan bandi ap fè mò, pandan bandi ap fè kidnaping, leta li menm li kwaze bra l. Se kòm si m ta kapab di son rekreyasyon e rekreyasyon an li menm li poko janm ka fini. Konprann byen wi pèp ayisyen. Vitelòm anlè a la, vitelòm ap kraze brize. Lapolis. Sèl sa li fè, li mete yon videyo an sikilasyon pou l di ke li rantre nan baz Vitelòm an granmoun. Konbyen sòlda ki mouri? Konbyen arestasyon ki fèt? Ou antre nan baz la, nèg yo fè mò aprè. Se triste paske ou t ap pale a yon timoun Ou tap pozel kestyon imedyatman ou vire neg yo prann yo touyel paske yo di ke ebyen ti jèn sa se ta antèn li tap bay. M fè apèl sa ankò ak lapolis pou m di lapolis lè w antre nan yon zòn evite pale a moun yo pito w sòti avèk antèn ou byen lwen antèn ou anndan cha a lè sa la di w men ki kote nèg yo ye men kote pou met pye w Kounye a pou m di nou byen, sa vle di Vitelòm ap frape. Lè w pran departeman de Lartibonit, nèg Savyen yo, nèg sa yo se sa yo bliye, yo pa fè. Imajine w avanyè, nèg yo ale nan lopital Dechapèl, yo anvayi zòn sa a, ebyen yo kidnape anpil moun, yo touye moun, epi yo kanpe dan. Donk se pou m di nou ke. Leta li sanse konplis. Leta pa konn sa kap pase a? Ariel Henry kanpe sou politik. Lavi fezan. Tout sa kap pase anyen pa ente rese leta. Nou met mouri e finalman for de tout sa kap pase la yo nou wè konplo a. Pep ayisyen sou pa wè konplo sa a sa vle di ou pa konn anyen nan anyen. Denye pote boure a se. Nèg 400 mawozo, petèt. Paske zòn sa yo se 400 mawozo, vitelòm. Yo pote boure nan gantye. Sa yo bliye yo pa fè. Kounye a la a, Leta, ki sa w pral fè? Pa bliye nou gen yon randevou pou 2024. 7 fevriye 2024. Ap gon prezidan. Pandan se tan, ou pral wè eleksyon pral fèt. Blan ap voye twoup li la a, epi eleksyon ap fèt paske yo gen enterè. Epi apre, enstabilite ankò. Èske nou konprann sa m ap di nou an? Bagay yo grav. Bagay yo vrèman grav. Antouka talè konsa, nou pral poste yon videyo kote ke moun Mibalè. kòmanse ap fè ti bougonnen pa rapò ak konpòteman edh paske yo estime ke fòk yo jwenn kouran yo gen dwa fon jou yo bay li yon lòt jou yo pa bay li e vil la nan fè nwa gen anpil ti vòlè atè a gon zòn m kwè bò kapwò fòs konsa nèg yo kòmanse ap fouye moun sa vle di nèg yo ap priye pou pa gen kouran pou yo menm pou yo vin enstale nan zòn sa daprè enfòmasyon ki rive jwenn mwen m ap mande edh pou l fon efò. Si gen anpil zòn ki pa gate, an nou ede goumen pou zòn sa yo pou bandi pa vin anvayi yo. Talè w tande gon ti bandi la ki pran lotbo latèm pou li, on bandi lotbo lasous, on bandi nan jefra, on bandi nan kapofòs, sa w tande a la a, vil la gate. Epi, de twa jou ankò, ou tande se bandi k ap goumen a bandi, afwontman, moun pa ka sòti, moun rete anba kabann. Non! Fòk moun yo kapab viv. Si nan Pòtoprens yo pa kab viv, ebyen, andeyò a tou, nan kèk komin, fò yo ka viv. Pa bliye, gen yon grenn bagay mwen di, Leta fòk ou pran sa an konsiderasyon. E popilasyon an tou, li menm li deja ap aplike teyorèm sila a. Si yon bandi. Lakòz anpil moun retire yon seri de zòn nan jewografi yo, bandi yo tou fòk yo kapab retire yon seri de zòn nan jewografi yo tankou jan anpil moun yo menm yo vle fè sa. Operasyon Tònad 1 ap rapousib. Daprè sa lapolis fè konnen operasyon Tònad 1 an li ap rapousib atravè 10 departeman. Jewografik nan peyi a yon mannyè pou kapab demantle tout bandi ame. Lendi 13 fevriye 2023, plizyè inite espesyalize mennen yon operasyon nan Tabar nan lide pou kapab trake pwi apreyande chèf gang Vitelòm Inosan ansanm avèk akolit li yo. Nan kad operasyon sila, plizyè kay lapolis fouye yo, yon zam afe, kalibre 9 milimètre sezi pa bò kote lapolis e li menm ki gen pou chèf dakizasyon anlèvman an swivi de sekestrasyon, asasina, vyòl, vòl a men ame, vòl de veyikil, vòlò tè, destriksyon byen moun, vite lòm inosan, lapolis ap chache li, pou kwè li la, vrè ou fo, èske lapolis ap chache Vitelòm? Dosye sa a. L ap fè anpil moun ri. Paske, lè w ap chache yon moun, se lè moun nan kache, moun nan mete kò l yon kote, epi ou pa kab tande nouvèl li. Èske se yon estrateji pa bò kote lapolis? Antouka, sa k gen la a ta sipoze merite sa n ta kapab rele yon operasyon ki ta dwe batize Regain Denèji. Tande byen wi, Regain Denèji. Paske. Bandi yo rann yo kont ke lapolis fèb. Lapolis enkapab paske chak jou y ap mezire yo ak lapolis e yo wè ke yo parèt trè pwisan. Menm si lapolis se fòs ki legal la. Tande byen, m pa dakò pou lapolis di m l ap chache Vitelòm. Paske tande byen, lapolis pa ka di l ap chache Vitelòm. Si w di sa, se yon estrateji de kominikasyon. Èske w konprann? Paske vitelòm tout nèg konn kote li ye. Si nèg yo vle pran vitelòm, nèg yo ap deplwaye tout fòs ki genyen nan lapolis lan epi yo sèke vitelòm epi yo di bon sal fè l fè se swa vitelòm oubyen nou menm. Eske nou konprann sa m ap di nou an? Men mezanmi, ranmwafouwousaj vitelòm la a. Dè fwa l nan Tòsèl, dè fwa l Pènye, e chak kote li pote boure, li fè malè. E lapolis li menm li di w li kontinye ap chache. Bravo lapolis, kontinye chache Vitelòm jiskaske ou arete l. Pa vre? Bat bravo pou lapolis. N ap raple ke gen yon montan 10 milyon de goud ki rezève ak moun ki ta pèmèt oubyen bay enfòmasyon pou ede pnh la pwosede ak arestasyon chèf gang Vitelòm. Lapolis kanpe an mòd makak paske nan yon premye tan youn nan patwon nan kominote entènasyonal la ki li menm lakòz anpil deriv nan peyi Dayiti te mete foto nèg sa yo deyò kote ke yo te mete tèt yo a pri epi epi nou mèt retire afich sa. Mwen menm poum wè la police ap fè yon bagay serye vre rantre afich sèt istwa de 10 milyon goud la paske vitelòm san ayiti liye li pa kache lòt bò dlo se la liye nan komin taba se nan 2 komin ou 3 komin vitelòm renye se o nivo de taba o nivo de petyonvil yon pati nan petyonvil epi yon pati nan kwadèboukè. Donk jounen jodi a la a, si n bezwen Vitelòm, n ap just mete antèn sou Vitelòm, nou konn kote Vitelòm ye, epi nou fon operasyon, swa nou met men sou Vitelòm, vivan ou mò! Èske nou konprann? Donk, nou wè, a chak fwa nou fè yon operasyon epi Vitelòm li menm, li tounen la a an granmoun pou l ap iwonize oubyen ridikilize. Bon brèf, m panse ke Lapolis pral mete tèt li an plas patikilyèman le DG de la pnh Frantz Elbé pou di ekoute gon sitwayen ki rele Vitelòm tankou jan e kòman towo a rele wè nèg sa se nèg lèl pale li bon anpil konfyans wi podyab towo yo rele Leon Charles la lè wèl moute lal diw mesye Vitelòm gon fiksasyon sou ou aranje w non gon fiksasyon sou ou ebyen tande sou lapolis la la Vitelòm fè plizyè ti gòl deja tande byen wi li te nan bifa Leon Charles Léon Charles ale. Dayè pa gen anyen k pou di w ke Vitelòm pa t konn chita pale avèk Léon Charles. Paske lè Léon Charles pale, Vitelòm pa menm okipe l menm. E aprè, nan plizyè konferans pou laprès ou wè Vitelòm bay, li di w ke li sakrifye vi l pou nèg yo nan gouvènman an. Sa ta vle di ke te gen ti chita pale ki te fèt. Kounya m panse ke Peyi a li bezwen yon chèf de la polis ki sansib pou li tou. Li bezwen yon chèf de polis ki sipoze depolitize enstitisyon an. Li bezwen yon chèf de polis ki pou tande kri polisye yo. Li bezwen yon chèf de polis ki pou bay yon pi bon oryantasyon ak la polis. Kounya la, chak sitwayen ki kapab vin chèf polis fòk ou gen sa nan tèt ou paske si Frantz Elbé chanje de strateji pou di ke li pral fon batay veritab kont gang yo lap atè men kounye a chak moun ki moute fòk yo di ke yo prale nan menm lojik lan jiskaske yo kite yon chèf de polis. ki antre nan menm liy sa a, fè travay li, epi pou siye dan sèten bandi. Sa se senp. Men toutotan se politik k ap fèt, se nèg k ap fè batay anlè a la, de o grade, m pa konnen pou kapab voye polisye al mouri, ebyen gang ap toujou kontinye bat lestomak yo. M klè sou sa wi. M klè sou sa. Jounen jodi a la a, gen yon grenn bagay m vle nou konprann. Anpil moun ap di, ee, nou pale de bandi, nou pale de bandi patati patata. Men se bandi k ap fè la yn. Kounye a la a, pa egzanp m wè gen yon pakèt moun k ap joure. M klè, se nòmal pou n jwe paske gang yo fè twòp ekzaksyon, yo touye nou, yo maltrete nou, yo kidnape nou, men mezanmi, pa di gang yo sèlman non, paske gon bagay pou konprann. M pral fè yon ti ilistrasyon avè nou. Si pa egzanp ou kwaze yon nèg k ap peche, men li avèk 2 men l nan dlo a. Se raman l kapab jwenn yon pwason. Si pwason an antre nan tou. Men, lè w parèt ou di bon, m ap ba w materyèl pèch. Ou ba l tout akseswa pou l kapab peche. Si kounye a la l ap kenbe pwason, li kapab vann pwason pou de twa san dola, se nòmal pou l achte lòt ekipman an plis. Èske nou konprann? Donk, gen yon seri de nèg la a, gen nèg nan politik, gen nèg nan sektè prive, gen nèg nan gouvènman an ki te lonje men ba yo. Men lè w fin lonje men ba yo, kounye a la nèg la ap gen bagay pa l nan men l tou. Paske si w kwaze avèk yon nèg, ou fè nèg la kado yon 9 milimetre. Men, nèg la nan lari, l ap fè fouy, l ap kidnape, l ap vòlè. Èske nèg la pa pral dèyè achte yon manch long? Lè l fin gen yon manch long, kounye a la l pral pran 2 nèg ankò. Lè 2 nèg sa yo kòmanse fè, baz la ap fin grandi. Èske nou konprann sa m ap di nou an? Kounye a la, grenn zam sa yo te ba li a, li kapab pèmèt ke gen anviwon yon ventèn dam ki antre nan baz la. Kounye a la, gon bagay pou nou konprann nan peyi a. Si, pa enposib, yon nèg tankou Ariel ta di li pa p nan kestyon bandi. Si, pa enposib, tande byen wi sa m ap di a, yon seri de nèg nan gouvèneman an ta di yo pa nan koze bandi. Si, pa enposib, lapolis ta depolitize epi anpil bandi ki te konn kole dèyè avèk gang di a bon mwen m poze wi la a, kounye a nou pral wè si pwoblèm sa p ap ka rezoud. Men toutotan se konsa lapolis pral fè operasyon, gen de polisye k ap rele pou di entèl yo pral dèyè w wi la a, ebyen se jan m toujou di sa, un coup d'épée dans l'eau. Antretan, malgre tou. Lapolis li menm, li kontinye ap frape nan kèk departeman. 4 endividi apreyande yon zam afe sezi pa pnh nan kadre Tònad 1. Operasyon ki mennen madi 14 fevriye 2023 pa bò kote lapolis nan Mirbalè ki lakòz yo arete 4 moun sa yo epi sezi yon pistolè mak Taurus kalibre 40, Antretan fòk nou di ke bandi yo menm yo kontinye ap frape gen 2 kadr centre Jesco ki kidnape nan Pòtoprens. Mezanmi Pòtoprens tounen yon lanfè. 2 manm staf centre Jesco anlve nan aprè midi 14 fevriye 2023 a nan centre vil Pòtoprens. Doktè Carl Frederic Duchatelier ak ajan sante kominotè Ketia Juste. Yo anlve pandan yo tap sòti travay, nèg ka gwo zam nan men yo anlve moun sa yo an siy de pwotestasyon, responsab sant JESC yo menase kanpe tout aktivite nan Pòtoprens apati 15 fevriye 2023. Le 9 fevriye dènye, Doktè Carine Sévère, menm strikti sila li menm tou te anlve e. Li te jwenn libète li 24 è pli ta. Nan moman sa a, responsab sant lan te menase pou kapab sispann tout aktivite yo nan Pòtoprens. Gwo pwoblèm nan Sena Repiblik la. Nou konnen senatè yo pa la, men ekoute, anplwaye yo toujou la, sekretarya jeneral egziste. Ebyen fò m di nou ke Sena Repiblik lan ap viv yon sitiyasyon de penuri Depi depa yon tyè gran kò la, se te donk le 9 janvye 2023, dapre yon sous pwòch enstitisyon palemantè la, administrasyon Sena a ki, an prensip, dwe kontinye fonksyone an depi di fè ke Sena a pa gen ankenn eli, ebyen l ap fè fas ak anpil mankman pou kouwè l ye la. Daprè sous sa, yon jou aprè dezyèm lendi janvye 2023, enstitisyon an gen anpil pwoblèm pou l kapab jere fonksyonè yo epi tou byen li an rezon di fèt ke konstitisyon an pa prevwa yon tèl vid nan nivo gran kò la. Nan sans sa, akoz yon pàn Òdonatè, Sena Repiblik la k fè fas ak anpil difikilte lè pou peye frè anplwaye yo. Nan bodmè a, tankou yo toujou di sa, anpil moun ap plenyen pa rapò ak restriksyon apèl telefonik, kesyon kat de debi pou fonksyonè yo toujou an rezon absans senatè yo. Sa ki pi mal akoz ensekirite a ki ap fè raj nan paraj palman, biwo Sena a oblije gaye nan divès andwa nan kapital la. Li plis sanble ak yon enstitisyon prive. Sitiyasyon sa lakòz anpil bougonnen pa bò kote anplwaye yo ki yo menm ap peye lè frè. Pandan peyi a ap viv tout yon seri de cauchemar, tout yon seri de dram, ebyen Ariel Henry est en mode voyage. Premye minis Ariel Henry pran avyon Jean Victor Généus, Minis AI Jistis ak Sekirite Piblik lan Emmelie Prophète Milcé, Chèf gouvènman an ap gen pou pale nan kad reyinyon sa avèk plizyè chèf deta ak gouvèneman nan divès rejyon nan Amerik lan, daprè biwo Premye Minis lan. Minis Ekonomi ak Finans lan, Michel Patrick Boisvert, li menm tou ap gen pou asire enterim an absans Premye Minis lan. Kit li te la, kit li pat la, Peyi a te toujou an mòd ralanti. Donk, Ariel, menm lè l pa la, pèsòn moun p ap wè si li absan. Jan m te pwomèt ou, n pral kite w avèk reyaksyon sèten abitan ki yo menm nan komin Mirbalè ki ap mande edh pou kapab fè plis efò pou garanti elektrisite nan vil lan. Paske lè pa gen kouran le swa, ebyen m ta kapab di Mirbalè sanble ak yon simetyè. Jodi a se yon mouvman de grand anvègi paske nou wè ke nan sitiyasyon nou twouve nou nan Mibalè se pat janm sa l te ye konsènan edh donk nou pwodui kouran nou pelig donk Ki koz ki fè nou pwodwi kouran nou se dlo ki pèmèt aske nou pwodwi kouran donk edh pran kouran nan peli ti sal pwodwi a li bay pòtoprens li donk li pa ba nou ladann donk nou menm antanke jèn nap revandike sa nan mibalè ki pat janm konn fèt sou pyès kout kandida se de sa nou viv e tout popilasyon mibalezyèn nan se de sa yo viv se achte ti bagay pou met glase donk edh prive nou de eletrisite a. Nan sans sa a, n ap di ke nou lanse mouvman sa a kòm tout lòt zòn yo gentan bloke, nou menm nou bloke pa bò isi. N ap di ke e n ap revandike dwa nou paske kouran se sèl li nou genyen, se sèl li Leta pèmèt aske nou genyen. Donk, n ap di ke toutotan ke nou pa jwenn kouran jan nou te konn jwenn li an, nou menm nou p ap debloke e sesi. Jan Chalmay Peral ap fèl la e konsa. Jan Chalmay Peral ap fèl la, se konsa tout lòt zòn yo ap fèl. Donk, se sèl Mibalè, fòk leta konnen ke se sèl Mibalè nan tout peyi a ki gen pasaj. Paske ou pa ka al nan Sid, ou pa ka al pyès kote. Pou al Sendomeng se Mibalè pou pase, pou al nan Nò, pou al Gonayiv, nenpòt kote, Ench, Piyon, Sen Rafayèl, Dondon, se Mibalè pou pase. Donk nou menm, in fwa ke nou bloke Mibalè, donk nou panse ke peyi a li inaktif. Donk. Nan sans sa a, n ap voye mesaj sa a bay Leta a pou l pran responsablite l, pou l konnen ke nou menm nan Mibalè, se de sa, e edh nan Mibalè, paske yo menm y ap fè dila kouran an, yo pran l, y ap bay li nan zòn Pòtoprens, yo bay li avèk sektè prive a, yo bay li avèk Wo Plato, yo di m ke nèg Ench bay anpil lajan. Sa se yon bagay ki revyen nou de dwa. Donk nou menm, nou menm pèsonèlman, n ap di ke n ap bloke peyi a, e se si depi nou bloke Mibalè, se peyi a antye nou bloke, n ap bloke doun fason ke pou nou jwenn sa ki reve nou de dwa, paske se nou k pwodui megawat kouran nou, se pa moun ki pwodui pou nou, se nou menm ki pwodui l, se la Apelig nou pwodui kouran nou, nou pa ka pran n ap dispache ni avèk lòt moun, e nou menm nou nan nesesite, e de sa nou jwenn. Donk nou lanse mesaj sa. Yn fwa ke edh leta pa pran responsabilite l nap pase nan yon lot faz e bagay la lap pi konplike. Bwa kale cheri. Bwa kale. Bon mwen menm m panse ke m panse ke l pa yon kesyon de politik sa vle di ke m panse se yon bagay ki revyen de dwa ok jodi an e an depi de tout sa nèg yo fè peyi a tou m panse ke nou pa oblije pral fè menm jan avèk yon nèg ki matisan On nèg ki gran ravin, on nèg ki lòt kote yo. Donk sa vle dire ke nou menm, se de fason pasifik nou gen pou nou fèl, donk nap eseye fèl. Ou konprann? Jodi a, paske pa bliye Mibalè, li gen, gen, gen de sektè nan yon peyi, gen sektè fòmèl, gen sektè enfòmèl. E si wap gade, jodi a fò paran voye timoun yo lekòl, fò fè tout yon lòt kategori de bagay. E jeneralman, si w, m pa konn si w fè yon ankèt statistik, wap rann ou kont ke nan Mibalè, 90 pousan moun kap fonksyone se moun ki gen ti. Ti biznis, kesyon bwason gazez, pou yo eseye fè, wè kòman ya rantre yon bagay pou yo voye timoun yo lekòl. Donk jodi ya, si w paralize sa, ki sa w di pèp la pou l fè? Ou konprann? Donk m panse ke se pa posib. Paske gen timoun ki pral lekòl, fò yo etidye, e nou nan peryòd egzamen. Donk, m ka konprann, m pa pral di leta, men mezanmi, si n ap pran tout rès bagay yo, omwen ti sa k rete pou nou, ti sa k ka itil nou nan Mirebalais, M panse nou pa ka prive nou de sa. E m panse li pa posib, li inèkseptab. Jodi a nou deplore l. Donk, nou pa pou fè bagay nan kesyon vyolans, nan voye wòch, nan kraze brize, nan di, nan dat, jan yo abitye fè l ann Ayiti. Men, m panse ke nou pran twòp pasyans pou nou eseye di moun yo ke nou menm, se de sa a nou viv. Paske Leta pa ba nou travay. Leta pa ba nou travay. Leta pa ba nou travay. E pa panse kòmsi nou la a, nou se jèn gason, ou konprann, nou pa de devyan. Nou pa moun ki pa gen avni nan peyi a non, nou se moun ki al lekòl tou. Si w ap gade 90 pousan nèg ki la se nèg ki fin lekòl ki fè yon pakèt bagay. Donk, m pa ka konprann. Donk, se pa posib. Se pa posib. An plen kè di ventenyèm syèk, se pa posib. An 2023, se pa posib pou jiska prezan pou n ap viktim de fòm de bagay sa yo toujou. Ok, si w di w pa gen dlo, ok, m dakò. Men kounye a, fòk gon chita pale, fòk gon dinamik. Fòk nou eseye jwenn yon tèren dantèt pou nou di ok, apati de sa men kote nou kòmanse epi men ki kote nou prale. Paske, nou pa ka fè l konsa. Imajine w, ki lè nou ye la a? Nou ka nan inè aprèmidi, yo pran depi nan dezè. Jodi a pral fè vennkatr è de tan depi nou pa jwenn yon kouran. Kouman m ap fè chaje yon telefòn? Mwen menm m gen kou pou m swiv. Gen timoun fò yo edike pou y al konpoze. Se pa posib. Donk, nou, son mesaj nou voye klèman pou nou di moun yo ke li pa posib, nou pap prann, e nou pa ka sipòte l ankò, paske nou pa abitye nan sa, e ke yo menm ke yo fè, ke yo fè fason nou panse kap bon pou yo, pou wè kòman ya retabli kouran an pou nou. Paske se sa sèlman nou mande. Nou pa mande travay, nou pa mande, nou pa mande manje, nou pa mande pil lòt bagay. Mwen panse sa a, se yon bagay ki reve nou de dwa. E jiskaske yo pa ba nou kouran, mwen panse nou la pi rèd. Twa prezime bandi fèk tonbe la. Ba wi la polis pete dada. Twa prezime bandi se di kote de Tabar. Ba wi Tabar, twa prezime bandi ki tap distribiye lèt bay. moun nan zòn nan enben yo mòtèlman blese daprè langaj lapolis. 3 endividi sa yo ame ki tap siakile abò yon motosiklèt koulè nwa mòtèlman blese mèkredi 15 fevriye a nan echanj de tir avèk brigad entèvansyon komisarya taba. 2 pistolè kalib 9 milimèt rekipere nan kad entèvansyon sila. Endividi sa yo ki te gen nan men yo tou anvlòp blanch ki genyen lèt yo ta pral distribye bay divès abitan, ebyen fòk nou di ke lapolis li kontinye ap trake Vitelòm e akolit li yo ki enplike nan plizyè enfraksyon tankou zak asasinay, anlèvman ki ap fèt nan komin Taba. Donk, eto a resere sou Vitelòm e bandi yo menm kontinye ap tonbe. 2 zè 31 minit du kot. 2 zè 31 minit di kote de la kwa dè misyon patikilyèman but bwaye tansyon sinyale la ba vilaj teodat moun yo ap fè demi tou suit ak echanj de tir antre la polis avèk bandi ame pou lenstan nou mete dron nou anlè nan pwochen emisyon nou nap genyen detay sou sa ki ap pase lotbò antretan fòk nou retounen sou Bilan ke lapolis li menm li prezante nan yon konferans pou laprès DG pnh alò yo bay jounen mèkredi 15 fevriye an, Garry Desrosiers ki se pòt pawòl enstitisyon an prezante bilan operasyon lapolis mennen sòti premye janvye pou rive 15 fevriye kote genyen 153 kilo Ba wi, 16 ti bandi pwèl pete tonbe, 15 moun transfere nan pakè pou sekestrasyon, 20 moun mouri nan aksidan sikilasyon, 369 arestasyon, pòt pawòl la pwofite prezante yon nouvo inifòm polisye ki se BLVV yo ki la pou lite kont vòlè machin men ki patisipe nan operasyon yo tou. Se evidan pou nou kapab swiv yon lòt fwa deklarasyon. Oubyen presizyon avèk Garry Derosier. Se sèten ke kesyon pral vin jwenn mwen kilè operasyon an pral nan de zòn ki gen de repitasyon zòn danje. E n ap di ke se yon preokipasyon o nivo de o kòmandman an. E tou lè jou, prèske genyen. Polisye ki fè pati de ekip jisteman pou al deloje, al eklate rezo de gang yo ki ap opere pou le moman o nivo zòn Tòsèl e un peu partout ki avwazine zòn sa a e au fur et à mesure operasyon an ap etann li sou lòt fwaye de gang. N ap di an total pou bilan an e partiel du premye. Gen 3 moun gen la ki se nouvo ekipman BLVV. E BLVV li tou enplike nan plizyè operasyon ki fèt. Alò si popilasyon an kapab wè inifòm sa a, ekipman sa yo, yo pa bezwen enkyete yo, se lapolis, se Gwo ekipman BLDV ki se brigad ki la pou goumen kont vòl veyikil. Genyen deja plizyè operasyon ki mennen nan zòn nan, nan zòn Koray, nan zòn Dival, nan zòn Rakèt, nan Kanaran e pou tòn ak nen an pnh lan dekrete yon pèmanans pou l mete men nan kòlèt. Sam de bandi sa yo notamman Vitelhomme ki an tèt de gang sa. Genyen plizyè veyikil ki deja konfiske, gen yon dwonn ki detwi pa la pnh e o nivo Tòsèl genyen 3 entèpelasyon ki fèt. Nan Carrefour Chada, an dat di premye fevriye, lapolis arete Noel Sandino pou enplikasyon, bon, pou detansyon ilegal zam, zam, de o nivo Laskawobas, paske nou te di ke operasyon an pa senpleman nan zòn penalti an, men pwogresivman e selon mwayen materyèl e lojistik ki disponib li nan lòt zòn, lòt fwaye de gang yo, paske nou konnen. Nou konstate depi gen dè mwa, gen plizyè fwaye de gang ki enpe pawoutou, ke se swa nan zòn metwopolitèn nan, egalman nan vil pwovens lan. Nou te toujou tande ke nou konn ap fè emisyon konsènan Sodo e Kamicho. Tande byen gen yon bandi nan zòn sa a ki rele Loudi. Loudi a te fè anpil menas nan fen mwa desanm 2022 kote li te di ke li gen pou l fè yon pote boure. E li mande pou tout moun ki nan zòn Lakoup, paske Lakoup se zòn ki nan fiksasyon nèg sa yo. E Loudi yo ta di ke misye genyen de trè bon relasyon avèk mesye Kanaran yo. Lobjektif se pran zòn sa a e pi tabli yon koulwa pou kapab pran tout kontwòl Sodo a e pi sòti sou wout ki ap mennen nan departeman de Lartibonit. Ebyen, lè jan ki son la, ya dezòm zame egalman, nèg yo di sa pap ka fèt. Loudi voye mesaj, nèg yo tande mesaj, Loudi te fon pote boure, yo koupe tèt yon jwè Loudi, e nan dènye moman sa yo fòn di ke se nèg Lakoup yo ki plis pote boure paske nan 2 dènyè enkirson yo ebyen fòn di ke gen kay ki boule, genyen moun ki tonbe paske nan dènye pote boure ki fèt la la fòn di ke gen sòlda Loudi ki tonbe e nèg yo boule kay tou nan zòn Kamicho a epi gen moun yo pran yo al avèk yo ka Michel. Brèf, fò n di ke bagay yo vrèman difisil. Lè se pa bandi k ap kraze brize, men se konfli ame ki ap lakòz anpil moun oblije kite zòn yo. Paske an n di byen, lè de bandi nan kont, de zòn nan kont mezanmi, moun yo, yo pa pou anyen. E poutan, se yo menm ki plis soufri. Paske lè gen yon pote boure ki fèt, ebyen m p ap ba nou manti. E kèlkeswa sa yo jwenn sou wout yo, yo pran l. Ti aktivite kè kontan nan zòn Kanaran, nan zòn Koray, malgre tou, ebyen, se konsa bagay yo ye paske menm lè w nan lanfè aparaman gen yon ti jou kanmenm w ap fè yon ti souri. Ebyen ekoute, mesye Kanaran yo la a, òganize yo pou ke gen ti aktivite kè kontan ki ap fèt nan blòk sila a. Ebyen pandan ke ti chanpyona, ti mizik ap jwe, fò n di ke Genyen yon Arab ki fè m jwenn yon videyo, yon ti videyo kote ti aktivite sa yo ap fèt. Men ekoute lè w ap gade zòn nan byen mezanmi, bagay yo vrèman rèd. Men sa ap pran dè zane wi pou moun yo kapab reprann konfyans o nivo de zòn sila yo. Zòn kote ke m ta kapab di se pilonnen yo pilonnen moun yo. Se laba a se egzasperasyon total. Pa gen anyen ki di w ke gen moun ki ap viv nan zòn sa yo. E poutan. lè w plonje nan reyalite a, ebyen m ta kapab di dlo ap koule nan je w. Se sa la reyalite nan ti peyi sa. M ap adrese m ak ti makak. Ti makak, gen manifestasyon ki fèt yè. Manifestasyon kote ke moun yo di, tanpri souple libere Jean Thony Lorthé. Jean Thony Lorthé se jounaliste Vision 2000. Nou kidnape l ansanm avèk kèlke pwòch. Fò n di ke yè ki te 14 fevriye sa fè anviwon 13 jou depi ke Jean Thony Lorthé ansanm avèk pwòch li yo nan men nou. Fò m di nou byen, pou anpil moun ki ap fè de kòmantè pou di ke lè jounalis yo te mouri anlè a, pa t gen manifestasyon ki te fèt. Tande byen, m pa pral antre nan lojik sa paske tout jounalis se jounalis. Men gen yon bagay pou nou konprann Gen de bagay ki rive ou te kapab eparnye li. Men kidnapin sa a, eske li te kapab eparnye? On ne sait pas. Men sa ki enpòtan m ta kapab di, li evidan pou ke gen yon ti kras mansyetid pa bò kote mesye Ti Makak yo nan lide pou kapab pèmèt ke jounalis la li retounen vin fè aktivite l. Ti Makak ou konn pale nan miko jounalis. Yo fè entèvyou avèk ou a plizyè repriz. Par le fèt ke gen jounalis ki konn fè entèvyou avèk ou, m panse ke li ta evidan pou ke moral ou frape ou e pou ta di ke w ap libere jounalis la, menm si ou ta pran yon frè nan men nou, panse ke nou pa gen kòb. Nou pa gen kòb. Nou tèlman pa gen kòb, si mwen menm m konnen gen yon bagay la k tonbe Depi l tonbe nan zòn kote m ye a, a mwen m ap pran pou m sove paske m pa konn si e pa Bondye k voye l paske moun sove tout jan. Se de pòv nou ye. Erezman pou w menm ou kenbe zam nan nan men w ka fè de goud. Erezman pou nou tou, nou kenbe yon vye bra miko nan men nou pou nou kapab sibveni ak bezwen nou. Men tanpri souple, nou se menm moun y ap pilonnen nan sosyete a. Ou menm se paske ou fwistre ou pran zam nan pou kapab defann tèt ou. Men nou menm, n ap goumen a dignité nou toujou. Men tanpri, fè pa nou. Se yon lòt apèl mwen lanse bò kote w. An nou swiv kòman sa te ye yè nan kapital Pòtoprens kote ke jounalis yo, yo te mete tèt yo deyò. Kote kòlèg la pral jwenn li? Menm lòske tout moun ta di y ap kolekte, li p ap rive. Jounalis se pa yon metye ki gen kòb ladan l mesye. Se metye ke nou fè nan peyi Dayiti par amour. Mesye kote l pral jwenn li? Nou gen fanmi, nou gen zanmi, nou gen ras, nou konn koman konjonkti peyi an ye, pa gen kòb mesye. Libere kòlèg la pou nou a tout 2 pwòch li yo non silvouplè papa nou. Fè nou gras. Jodi 14 fevriye a se fèt lanmou yo di l ye. Pa lanmou, libere li pou ni non silvouplè, libere li pou nou. Jodi 14 fevriye a, nou ta sipoze nan chokola men se nan lari a nou pran mesye. Silvouplè, silvouplè papa nou yo, tanpri, tanpri silvouplè, libere Tony Lote pou nou ansanm avèk 2 moun ki ansanm avèk li yo. Mèsi. de ka kidnaping men tou nan de lòt ka desekirite ke nou kapab di ki anrejistre nan peyi a menm jan tou nou tande tou de ka kote ke yon machin oubyen yon moto pase yo ouvè zam sou yon bann moun e ke moun yo yo mouri donk jounen jodi a nou la tou pou nou di otorite leta yo sa kap pase nan peyi a inakseptab yo gen yon devwa de rezilta yo pakab rete nan tèt peyi a yap touche lajan yo yo pa janm rate. lè pou yo touche lajan yo, alò ke yo pap bay rezilta e okontrè yo lage popilasyon an a li menm, yo livre popilasyon an a bandi ame. Donk se vre ke sa k mete nou la, sa k mete, sa k oblije jounalis yo lanse kri dalèt sa jounen jodi a, se jounalis sa Lorthe ki nan men bandi ame, men de manyè pli jeneral tou fòk nou dakò sitiyasyon ensekiritè peyi a li inakseptab. Nou pa kapab kontinye konsa. E otorite Leta yo, ke l se otorite polisyè yo, ke l se otorite jidisyè yo, yo gen obligasyon de rezilta. Bò kote otorite polisyè yo, yo oblije trake e arete tout moun ki enplike nan zak repreyansib. Bò kote otorite jidisyè yo, yo gen obligasyon pou yo jije e kondane tout sila yo ke lapolis voye ba yo e ki di ke yo enplike nan zak repreyansib. Se apri sa a sèlman ke n ap rive jwenn yon kalm nan peyi a, ke n ap rive jwenn sekirite retabli nan peyi a. Nou vin kriye tout amertume nou devan ministè lajistis, nou konnen ministè sa se li ki gen fòs de lòd yo sou kontwòl li, se li ki la pou bay lajistis bay moun ki merite jistis anndan peyi a. Depi pratikman 15 jou, prèske 15 jou, Jean Tony Lorthé avèk 2 lòt moun, yon frè l epi yon lòt zanmi li, anba men kidnapè. Ministè lajistis pa janm di anyen. Ministè kominikasyon pa janm di anyen. Gouvènman repiblik la pa janm di anyen. Anben jodi a nou menm jounalis, nou mete vwa nou ansanm pou nou vin di gouvènman an fòk li degaje l kankou mèt Jan Jak pou l renmèt je Tony Lorthe bay fanmi l. Paske se li yo bay pouvwa pou dirije peyi a. Se li yo bay responsablite pou bay sekirite anndan peyi a. E jounen jodi a, youn nan pi gwo pwoblèm jounalis ap konfwonte. Youn nan pi gwo pwoblèm popilasyon an ap konfwonte, enben se kesyon lajistis la, se kesyon sekirite a. Jounen jodi a, nou tout ansanm, nou vin fè solidarite, nou vin pote boure avèk konfrè a pou nou wè ki jan. Pa ka gen yon ensekirite pwovoke, yon ensekirite enstrimantalize nan kò nou ankò anndan peyi a, ki fè moun pa ka viv anndan peyi a, tout moun wè, enben se Ozetazini, se Chili, Se Meksik, se Brezil pou yo ale. Nou di ase! Nou di ase! Laprès la mande bon jan kondisyon pou l kapab fè travay li kòmsadwa ki se enfòme, fòme, edike popilasyon an. Nou mande pou gouvènman kreye kondisyon pou n kapab fè travay nou. Nou mande gouvènman pou l mete sekirite anndan peyi a paske sa a se youn nan gwo misyon ke nou konfye avèk Leta. Si Leta se Leta, fò Leta ka bay sekirite. Si leta pa leta, n ap konprann se yon leta k ap kreye ensekirite. Kidonk, laprès fèk kare manifeste tou pandan Jean Tony Lorthe pa antre lakay li pou l al jwenn fanmi l avèk zanmi l. Mèsi anpil tout moun. Mwen menm, mwen menm, mwen pa fè pati de kòporasyon jounalis. Men sa m ap konstate maten an, se kè m k ap dechire. Ou genyen yon jounalis. Yo kidnape depi plis pase konbyen? 10 jou. Jodi a fè 11 jou gouvènman ki an plas la se li ki di l ap dirije yon peyi. Men kisa nou konstate maten an? Nou pase devan Ministè kominikasyon. Se li ki responsab kesyon kominikasyon pou gouvènman an. Minis la pa menm genyen respè pou kòporasyon an. Ladesans. Li pa menm gen ladesans menm si li menm li pa t vini. Men fò l ta voye on moun nan ministè a vin pale avèk jounalis yo. Isit la, devan ministè lajistis la, yo tout yo konnen ke nou ta prale vin fè sitin sa a devan ministè a. La ankò, yo pa voye okenn moun pou pale avèk kòporasyon jounalis la. E minis lan son jounalis? E minis lan son jounalis. Li inakseptab! Alò, se mòd gouvènman sa a. Ke kominote entènasyonal la wè k sanble nou se mòd gouvènman sa, se mòd responsab sa yo ke Washington, Nasyon Zini, Lewòp wè ki sanble nou. Mwen vrèman kè m ap dechire lè m wè mòd konpòtman sa. Li. wap plonje m kenbe m. Jodi an fè 12 jou e jodi an se 14 fevriye se fèt lanmou atravè mond lan e se nan sans sa Renadsan ansanm avèk kòporasyon jounalistik lan te pran desizyon pou nou òganize mach sa ki fini devan Radyo Vizyon 2000 kote ke Jean Thony North te ap travay depi dèzane. Souvan nan laprès la nou defann moun. Nou pote pawòl moun. Nou pèmèt moun defann tèt yo. Nou pa ka genyen yon frè nou ki kidnape epi pou sa rete kòm si de ryen netè. Si nou kontinye pran l konsa, demen se ap yon lòt jounalis, aprè demen se ap yon lòt jounalis, ensidsuit, ajoute sou sa ki mouri deja. Nou di l jodi a, si Lorthe poko libere, se paske lajan yo mande a, fanmi an poko ka rive kolekte yon lajan konsa e anpil nan nou se nan fim oubyen nan liv nou li montan sa yo. Non sèlman nou vin di otorite yo pou yo pran responsabilite yo paske jodi an nou pa ka pa prizonye anndan pwòp peyi nou. Nou pa ka frè, sè pou n ap goumen avèk pwòp tèt nou. E dezyèmman nou vin di ravisè yo, yo konnen ki moun ki nan men yo, yo konn tande jan Tony Lorthe te tou sou radyo, e yo konnen ki travay l ap fè nan sosyete a, ke se swa kòm jounalis oubyen anndan Renaksan kòm pòt pawòl, kote ke Jean-Thony Lorthé ap fè sansibilizasyon pou ede sove lavi moun. Pa gen anpil moun ki pran angajman nan peyi a. Lè nou jwenn de moun ki pran angajman, fò n pa repouse yo, fò n pa pèsekite yo, fò n pa pouse do yo deyò nan yon peyi ki deja bezwen konpetans. Nou vin mande liberasyon Jean-Thony Lorthé. Nou konprann ke yo kenbe l e yo pa vle libere l san lajan. Fanmi an pa ka rive jwenn lajan sa a. E nou vin mande yo pou yo jwenn yon antant pou kèlkeswa sa fanmi an genyen pou yo libere Jean Thony Lorthé ansanm avèk lòt 2 moun ki akonpanye l ki se yon frè l e yon lòt zanmi. Kòman nap konprann on manman ki gen 2 pitit gason l ki nan men ravisè depi 12 jou, nou ka imajine yon moun nan laj la nan ki eta ke l ye. Jean Thony Northe son moun ki malad, ki gon rejim alimantè strik, ki pa pote l byen e nou pa panse ke l gen medikaman avè l. Donk 12 jou se twòp e si Jean Thony Lorthe pa libere, nap kontinye egzije oprè dotorite yo pou yo pran responsabilite yo. Men nou menm tou, nou vle l konnen kote li an, li pa pou kont li e nou pap abandone l nan sitiyasyon difisil sa. Kap pase nan se 2 katye, nou gen anpil jounalis ki viktim, kap kite zòn yo, gen jounalis se nan otèl yap dòmi, gen jounalis se e nan machin yo ap dòmi, gen jounalis se kay yon zanmi al dòmi akoz sa kap pase nan yon seri de zòn. De sa ke nap mande leta pou pran responsablite l. Depi pa gen sikilasyon pa ka gen enfòmasyon. Sa kap pase jounen jodi a, li gen gwo ensidans sou travay jounalis yo. Jounalis yo pa ka sikile byen, jounalis yo pa ka chache enfòmasyon, menm dòmi yo pa ka dòmi anpè lakay yo. Otorite Leta yo pran responsablite yo pou yo kreye yon klima kote tout moun kapab sikile lib e libè, k ap pèmèt jounalis yo al chache bon jan enfòmasyon pou pote bay popilasyon an. E se sa n ap kontinye mande. Bon, premyèman, estrikti nou p ap konplis, nou konnen nan batay n ap fè a ki wòl medya jwe pou fè emansipasyon batay sa a. Dezyèmman, li ta ap ekstrèmman difisil lè yon jounalis viktim, kòm youn nan gwoup ki se youn nan reprezantan nan sosyete sivil la pou n pa ta leve kanpe paske Jean Thony Lorthé c'est mon ami personnel, se yon moun nou konnen k ap batay menm jan avèk tout lòt jounalis ki la a pou fè vi l, pou gaye pen kotidyen l. Lè n tande ke gwoup ame kidnape Jean Thony Lorthé epi nou aprann ke gouvèneman atravè minis kominikasyon l, pa fè anyen pou sansibilize lopinyon, pou sansibilize leta an dan son ansanm. Paske gen de peyi, tankou la Frans, Kanada, Etazini, yon jounalis kidnape, kelke swa tip de jounalis la, ou tap santi leta a leve kanpe, ou tap santi enstitisyon, la polis yo leve kanpe pou yo fè tout sa yo konnen avèk koporasyon an, men se pa sa nou wè, nou wè se yon leta ki lese ale, tout moun ka kidnape, tout moun ka viktim. Or, sa pou popilasyon an konnen jounen jodi a la, lè yon jounalis kidnape, osinon yon jounalis anpeche pou l nan travay, osinon yon jounalis ap sibi presyon, se enstitisyon demokratik yo k ap afebli, sa vle di mwen menm k ap revandike nan lari a, jounalis la p ap ka ban m pale, li p ap ka vin nan radyo, l ap pè, e ki sa k pral vin rive, se deriv totalitè, abitrè ki pral vin genyen. Prezans nou la maten an nan devan Vizyon 2000 avèk mach sa a, nou sot patisipe nan mach sa a, se pou vin di Leta an dan son ansanm, se pou vin di laprès an dan son ansanm, ANMH, ami, AJH, Batay sa se batay nou tout li ye, tout moun dwe pote kole pou jwenn liberasyon Jean Thony Lorthé, paske si Jean Thony Lorthé kidnape, moun pa di anyen, demen se ap mega, demen se ap karayib, demen se ap se ap yon lòt jounalis nan yon lòt medya, se ap ginen, se ap tout kanal 11, se ap tout moun, jodi a sa kap fèt la tout moun menase, tout enstitisyon anndan peyi a, tout sektè menase, prezans